Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Koman bagay la ye nan gran ravin ak ti bwa? Fòn di byen ke apre lanmò patat, ben, nou ta kapab di se... Prèske yon paj ki tounen men ekoute! Pi fò bandi nan gran ravin, anpil nèg nan vilaj tou, mete foto patat sou pwofil, plakarde foto, videyo patat sou stati yo paske se yon gran sòlda. Paske depi yon nèg ou fè pati Team Ascenseur, ebyen ekoute ou se yon gran sòlda. Ebyen jounen jodi a la, patat nè pli. Men ekoute! Selon des enfòmasyon ki me son parvenu, ebyen fò n di ke bagay la te rèd yè swa o nivo de Gran Ravin ak Ti Bwa paske te gen yon afwontman nan 21 an, bagay la te rèd anpil, anpil bal t ap chante. Men fò n di ke pou lenstan on è antren de, m ta kapab di konpile des enfo pou savwa, ben, èske gen de mò nan kan Gran Ravin oubyen nan kan Ti Bwa. Men genyen yon premye eleman enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki ta fè konprann ke ebyen Gran Ravin ta bay Ti Bwa mò. Mwa je men sa o kondisyonèl. M ap chache plis enfòmasyon toujou pou nou. Tande byen. Nou sonje m te di nou ke enfòmasyon, lè w tande yon enfòmasyon se yon bagay ou dwe pran avèk. Pensèt. Ou tande enfòmasyon an, sa pe menm fè la une de l'actualité. Men kès kon fè? Ou balanse enfòmasyon an. E pi, ou fè tou sa w konnen pou ale a la sous. Pou kapab konfime. Je me rappelle ke nan emisyon Matin Débat, te gen yon sitwayen ki di ke Ti Terios pran bal, Ti Terios kokobe sou yon chèz woulant. E mwen m te deja fè yon emisyon pou m di ke. M pa fè fwa ak enfòmasyon sila. Ok paske mwen te mete drone mwen anlè epi daprè tout enfòmasyon mwen jwenn se pa ta vre. Tande byen. Genyen nan langaj rezo sosyo mete drone anlè. Paske fò m di nou byen yèswa. Mwen gen yon zanmi mwen ki fèm jwenn plizyè foto ti Terios. E map mete yo pou nou pou nou ka wè. Men ekoute se de foto ke ti Terios ta voye bay yon pwòch li. Yon ti lady aparamant. Men nou menm ou konnen. Antèn nou lwen, nou jwenn foto sa yo. E nou fèw part de foto sa yo paske se son de foto. Trè trè trè resant. Mete drone anlè. Paske yè swa m te deja poste yon foto pou m di ke ekoute m pral vini sou dosye ti terios lan paske sa se foto misye foto resant li. Lè w di mete drone anlè sa pa vle di ke w gen yon drone ou voye sou tèt kote bandi a ye oubyen moun w ap chache enfòmasyon an ye. Se yon tèm. Sa vle di tou senpleman ankete paske yè swa m wè ke te gen anpil deba sou chanèl la, dè jan ki diz BRL prod sa pa imaj dron. Men non! Lè w di ou voye dron ou anlè, sa pa vle di ke ou voye dron nan anlè tout bon vre, sa vle di se yon sòt dankèt ke ou mennen a pwofondi epi ou vini avèk yon maksimòm denfòmasyon. Mete dron anlè sou kesyon ti terios la sa vle di mwen mennen ankèt, mwen jwenn foto epi ti terios pa gen anyen. Eske nou konprann? Men kesyon mwen map poze tèt mwen poukisa misye antre tèt li? Eske nou konprann? Donk misye wè misye sou bèl kanape l la, men mwen gen anpil kòmantè kap di mezanmi poukisa nèg yo depi yo nan bandi anpil nan yo deside grimo konsa? Misye gon, bon moun ki konnen zam byen eske son wouzi m pa konnen ki bò kote misye a paske m toujou di nou sa m pa spesyalis nan zafè zam. Ok? M pa spesyalis nan zafè zam. Men ekoute. batay, ta kapab di antre Gran Ravin, Vilaj de Dye e Ti Bwa. Alò, lè te genyen pote boure an, mwen te wè l atravè yon M30, epi depi lè sa, m ta kapab di prèske a chak moman li gen M30 li nan men l, l ap ridikilize mesye ki nan baz Ti Bwa yo. Ebyen, Titeryòs, misye la l poze. Misye ap viv. Bon, m pral kite nou avèk 2 videyo. Bann di ke nan peyi dayiti gon seri de moun lè w wè y ap fè diskisyon si w te kapab pase ak yon kilomèt de moun sa yo li tap fè w byen. Genyen de moun lè yo nan bif pa kouri antre nan bif yo èske nou konprann se kòm si m ta kapab di w ap antre nan dyèl e m ta kapab di satan a lisifè e se la menm choz. Konpwone byen, jounen jodi a la m ta kapab di genyen yon batay. Se yn batay triyangilè. Y a Fednel Monchéry, ansyen direktè jeneral ministè enteryè ak kolektivite teritoryal, y a Pierre Espérance ki li menm nan rnddh e pwi les deux autres collègues de kòman pati politik sa a rele ankò, joubli, Timothée Rony e pwi Biron. Odigé. Ki sa k pase? Fednel mon chéri ap fè sètèn revelasyon otou de Pierre Espérance. Men Fednel desann ba pou ta kapab an kèlke sòt minimize oubyen blaze Pierre Espérance dizan ke a misye te vòlè yon bèf ansanm avèk tonton li lè tonton l nan t ap mennen bèf la se misye ki t ap kale bèf la. Bon! Politisyen pou n desann nan nivo sa. Nou nan labou anpil mesye. Epi Pierre Esperance li menm pwofite pou reponn Fednel Mon Cheri e lanse dè flèch nan kan Martelly an. Tèt chaje. Towo a vin fè yon lòt konferans pou laprès ankò an palan de Fednel Mon Cheri pou dire ke men kiyès Pierre Esperance ye e Timothé Rony lè Pierre Esperance di ke lap resevwa menas ebyen tout ekip la ta al wè l Timothé Rony, Youri Latortue, Biron Odigé e tant d'autres militants. Epi sa w tande a la a, Fednel bay yon lòt konferans. Li tape Rony Timothé. Rony Timothé se nèg ki t ap chache gang pou al touye moun, li enplike nan kase soka bank, brèf, anpil pawòl. Men, il semblerait que Fednel Monchéry a piqué au vif l'orgueil de Rony Timothé, oubyen Fednel Monchéry aurait tenté de toucher là où ça fait mal. Timothé Rony pa dakò, Timothé Rony di, li pral lajistis. E nan sans sa nap envite w tande Rony Timothé answit Biron Odigé ki yo menm tap pale konsa. Nou salye laprès pale, ekri, televize e medya anliy yo ki reponn prezan nan konferans pou laprès sa. Pati sosyo politik Viv Ayiti ap bay konferans de près sa maten an. Pa pou n reponn bandi, pou n reponn delenkan. Men se pito pou n di, si n vin bay repons, se paske lapolis, lajistis p ap fè travay yo. Yon moun ki enplike nan yon masak ki lakoz 71 moun pèdi lavi yo, san konte timoun, fanm ansent, kay ki boule, biznis ki boule, machin ki boule, vi gaspiye, e jodi a nou wè te gen plizyè rapò ki sòti de yo. Pami yo, rapò BINUH, rapò rnddh e rapò dcpj, tou lè twa rapò sa yo endekse Fednel Monchéry kòm kriminèl, kòm otè entèlektyèl e patisipe tou nan asasina moun sa yo. Se byen domaj. Yon kriminèl konsa ap mache atake moun, sal imaj moun, alòske li menm li pa pwòp. Men sèl sa m vin di maten an la a. Manman m te toujou di m pèsonalite yon moun se tankou vijinite yon fanm li ye. Se yon grenn fwa w pèdi l. M pap kite okenn vakabon sal imaj mwen. M gen plis ke 20 tan depi m ap fè politik aktiv nan peyi a, m kwè se pa kounya la moun ta vin asosye non m nan tenten. Kòm m tande manman m se te pwoblèm manje l te genyen, manman m t al jete manje nan kafou, yo dejwe manman m. Pou moun ki konnen m byen, manman m se te youn nan pi gwo machann manje ki te genyen sou Bèlè. M pap kòmante sou sa. Dezyèm bagay misye di, papa m yo te revoke papa m nan lame pase l te konn vòlè zam ak bal pou l al vann. Premye bagay m ap di misye, papa m se yon pansyonè lame l te ye. Sa vle di papa m mouri nan pansyon. Li mouri tou pansyonè. Sa vle di moun sa a ba w yon fos enfòmasyon. Dezyèm bagay m vin di misye, papa m mouri nan ane 85, peryòd te gen lame, potko gen phtk, sa vle di pa t gen gang. Kesyon papa m tal pote zam bay gang katouch pat gen bagay konsa misye di m te kandida sou bèlè m pa pase efektivman m te kandida bèlè men fò nèg dakò bèlè timote rony se youn nan maestro yo e fò on moun dakò tou mwen menm gon otoryete bèlè sa vle di moun poko janm wè okenn moun bèlè di anyen mal kont timote sa vle di yo respekte m yo dakò avè m. Men gongen bagay m vle misye sonje. Peryòd m te nan eleksyon, se pouvwa li k te la. Si nou ban m prizon pandan 2 fwa, nou tante asasinen m pandan plizyè fwa, nou sanse pete yon je nan tèt mwen, nou wè tout sa m t ap fè nou san m pa t gen iminite, m pa kwè nou t ap kite m rive depite. Donk, m pase sou sa. Nan dosye Socabank, sa ekstrèmman enpòtan. M sonje premye fwa Fednel Monchéry atake m nan dosye Socabank se te sou radyo Televizyon Karayib, nan jounal Gran Boulva a. E lè sa a m te pran telefòn mwen, m rele radyo a, m te di, wè nan dosye Socabank lan, sèl bagay pou misye sonje, Tout bank sa yo gen kamera. E tout kamera bank gen sa yo rele server ladan l. Sa vle di memwa kamera a. Donk nenpòt moun ki antre nan yon bank al fè yon zak oubyen al fè yon tranzaksyon, nan bon lojik, y ap wè w. Sa se premye bagay. Men dezyèm bagay m te di misye. Li te direktè jeneral Ministè Lenteryè lè l te fè akizasyon an. E lè sa m te nan opozisyon ke l te a Jovenel ki te a Mateli. M te di misye ou pa ka direktè jeneral Ministè Lenteryè, ou gon gwosè dosye konsa kont Timote k ap plede atake pouvwa epi ou pa arete l. Bon mwen si m te nan plas Fednel Monchery, m te direktè jeneral Ministè Enteryè, on nèg nan opozisyon ap atake pouvwa m, ou pa klè m t ap arete w. M t ap arete w. Pwen boul. M tap arete w, m tap mare w kon krab. E lè m te vin di m pral pote plent kont Fednel mon cheri, Fednel pran telefòn li touswit aprè l rele m. E li mande m fò n ta fon ti rankont. M di misye se sitwayen ayisyen w ye, m ka chita avè w, sa k genyen nou pa ka pale. E misye te ban m randevou nan otèl Marriott. E m te deplase m t al kot Fednel mon cheri. E m gen zanmi, frè m la a, Biron Rodige ki te akonpanye m pou n t al tande Fednel. Lèm rive, Fednel dim timote bagay la pa bezwen rive lajistis, son atak kap fèt, nèg ap sal nonm, men m pa gen anyen poum di, m baw sa kenbe. M di misye ou paka banm sa kenbe konsa. Non, non monchè m pap pranl brother, m pap pranl. Fednel dim timote ann krazon kite sa bagay sa yo, e e nèg geto m ye, nèg geto ye, gon jan nou ka jere sa. Epi nan pale misye vin dim, timote map fèw kado 5 viza. Pou la verite e pou listwa nan Hotel Marriott M di misye oh Kòman ou pral banm 5 viza Misye di m wi Timote map baw 5 viza nan pil viza map bay yo Erezman pou Timote Rony m pat bay 5 moun yo E malerezman pou misye Ebyen tout moun li ta pral bay viza li te pran kòb nan men pou te bay viza nan tan sa a Ebyen tout moun sa yo yo te pat yo non sèlman yo pat ba yo viza Men Fednel mon cheri tou yo vin cancel viza pal Taldi Fednel son machann viza e se pou sa li pèdi viza pal. Fednel paka ap atake ti moto de nou. Lòt bagay map fè pou misye nan fwa sa kòm li te mandem padon mpat pote plent men kounya la mpral pote plent e se si map fè sa dè vandredi si Dye vle ak tout avoka mgentan pale avè yo deja pou misye vin bay prèv kote Timothée Rony te kase bank e si misye paka bay prèv la m pa konn kote sa a prive a misye men sèl sa m konnen mwen menm m detèmine pou m fè moun respekte m paske m gen plis ke 20 tan depi m ap fè politik nan peyi a moun pa wè m sa a limaj mwen non jamè nan vòlè jamè e m konnen nan mitan nou la plen jounalis ki te konn bèlè avè m ki konnen Timothée Rony pa janm patisipe nan anyen louch. E ou te sou pouvwa ou pat jwenn dosye epi se kounye w la ou pral jwenn dosye pou atake moun. Bon kòm kounye a nap pale de pouvwa, m sonje depi fevriye oubyen out depi 2019 Fednel Monchery fè bèk atè. Jodi a fò Fednel Monchery di m èske se pouvwa l ki la a m vin pèdi. Èske se pouvwa l ki la a ki fè lap chita sa fè l katriyèm konferans de près dcpj absan. La justice absent min pa konprann bagay la bouyi bagay la bouyi yon sèl bò chodyè a gen fòs kote bay se te mwen menm ki te gen manda damne dèyèm lè konsa m te anba kòd lontan jodi a ankò mèt la fòn pa bliye yo te arete fednel mon cheri sou la lu avèk yon pakèt plak sèvis leta e plak prive nan machin ni e nan zòn la lu yo te arete misye a 3 ka kidnaping ki fèt nan è metropolitèn nan yo fèt sou la lu dezyèm bagay nou dwe konnen konsènan fednel toujou. Fedel mon cheri se jeneral an chèf baz krache dife menm si nap krache dife anba lavil la men konnen Timote Rony orijinal nèg bèlè nou youn paka fèm pè e sonje ankò te gen yon anplwaye bnc yo te kidnape premye septanm 2021 si Fedel mon cheri vle di kiyès ki baz ki fèl li ka pale mwen m pap di plis. Randevou a kase pou vandredi pou m al pote plent pou misye paske fò misye vin a prèv ke Timote Rony son kasèt bank. E misye vin a prèv, m bay garanti m ap aksepte m son vòlè. E m ap aksepte tou pou m fè retrè nan vi politik peyi Dayiti. E si misye pa ka pwouve sa tou Aah monchè Gon pwovèb ki di Lan ginen nou prale M ka menm kite lan ginen ansanm avè misye Paske mwen Rony an se pou mwen m ka fè sa m vle avè l Men Timote a l pa pou mwen Donk Nenpòt moun ki atake imaj Timote, mwen menm m ap reponn. M ap fini nèt pou m di, gen anpil enfòmasyon k ap sikile kòmkwa ke misye gen konivans avèk moun nan Primati e kòmkwa ke li ta gen yon fanm nan Primati ki bloke tout manda pou dcpj pa rive sou li, ki bloke tout manda pou lajistis pa rive sou li. Donk, n ap mennen ankèt pou n konnen ki fanm sa ye. E dènye bagay m ap di pou m fini nèt, ou wè mwen, lè w gen Timote Rony kòm alye se pi bon alye w genyen. Men lè w gen Timote Rony kòm advèsè se pi move advèsè w genyen. Fednel mon cheri, ou frape move pòt la. Mwen menm m ap di mèsi avè tout zanmi ki kòmante, ki diskite, ki di sa pa agiman pou Timote. E m felisite tout jounalis ki vin la vin tande son klòch pa m nan. Mwen menm m ap di, wè vòlè, se yo k pou pè. Kriminèl, se yo k pou kache. Asasen, se yo k pou kache. Timote Rony pa gen san l tranpe nan san okenn, nan men, nan san okenn moun, pa gen men l tranpe nan san okenn moun. E m ap raple Fednel, ou pa sèlman enplike nan masak Lasalin, men w enplike nan masak Bèlè tou. E jodi a m wè w ap atake Pierre Espérance a grande vitesse. Men map raple rapò ki fèt kont ou yo se pa rnddh sèlman ki fèl. Pouki ou pa atake BUNI tou? Pouki ou pa atake dcpj tou ki fè menm rapò a? Chodi ap bouyi yon sèl bò. Bagay la gen fòs kote. M vin pèdi. E kòmsi m ta kab di ou paske ou konnen Pyè pa gen bandi vre. Ou ta la pou ta wè Timote Rony te ka sòlda moun. M sa ap di m te sekirite travo piblik. Efektivman m t ap travay ta Vovilik, men fò misye konnen kalite m, kapasite entèlektyèl mwen te pèmèt m te nan kabinè Ary Clinton. M pa t janm mete sekirite lannuit, epi dayè pa gen sekirite lannuit ta Vovilik, sa vle di w ap bay manti. E tout lè m te ta Vovilik m te nan kabinè Ary Clinton, m te nan kabinè Prezidan Aristide nan Palè Nasyonal tou. Donk sa vle di sa w ap di yo pa konnen l, w ap. Tèlman n gen bagay pou n defann anndan peyi sa a. Nou tèlman gen bagay pou nou denonse anndan sosyete sa a, nou pa pral, nou pap fè Fednel Monchéry onè sa a pou n pran non n pou n fè ap fè aktyalite pou li. E deja, non Fednel Monchéry pase de prezantasyon. E jodi a, si Fednel Monchéry ap aji konsa, kiyès ki responsab? l ap atake moun. Moralman, l ap chèche de moun pou l detwi anndan sosyete a. Men, fizikman, li ka detwi moun tou. Se chans pou nou anndan sosyete a, Fednel moncheri se pa yon Galil li pran li mache tire moun nan lari a. An di Fednel mon cheri pran w Galil demen maten la al mache tire moun nan lari a jan lap fè l la la a bouch li. Kiyès ki pral responsab? Alòske nan kad masak Lasalin nan, Fednel mon cheri li gen manda dèyè l. Jodi a fò n poze tèt nou kesyon. Lè yo te arete Fednel Monchery sou lalu, Jovenel te rele, te fè libere l. Ki moun ki t ap dirije dcpj? Se menm moun nan. Alò se menm lòt Jovenel la ki toujou rete la. Donk. Direktè dcpj a, pa le fèt ke Jovenel te mande l libere pou yo libere Fednel Monchéry, misye vin dan lenposiblite pou l egzekite manda lajistis mete dèyè Fednel Monchéry kòm asasen kriminèl ki patisipe nan masakre moun Lasalin. Nou vin di avè Fednel. Nou te di l te nan LDDH. Jodi a n ap redi l ankò. Li gen yon moun k ap pouse l. Ou deja griye. Mwen m pa ta swete w vin plis griye. Moun k ap mete w devan an, fè l chita bò kote w. Menm jan nou fè l sou tab la la. Fè l chita bò kote w. E lè sa a. W ap plis konfòtab. E nou menm nan Viv Ayiti, n ap konn ak ki moun nou annafè. Dezyèmman, m panse ke peyi a rive nan yon stad, finalman n mande ki kote n prale. Kriz politik la, li depase limit. Sosyete a a boule souf. E moun kap dirije peyi yo yo alèz. Se kòm si ryen nete. Pa gen pwoblèm nan peyi a menm ditou. Sa vle di pwoblèm sekirite a li rezoud. Pwoblèm manje moun li rezoud. Pwoblèm edikasyon anviwònmantal li rezoud. Donk yo pa preyokipe de anyen. E menm anpil lòt moun ki nan opozisyon. M ap mande yo tou èske pa gen yon konplisite ant pouvwa a e yon seri de moun, de pati politik, de lidè ki nan lopozisyon. Rezon, Si depi dat sa a, depi 7 jiyè, Jovenel mouri pou n poko ka antann nou anndan sosyete a, pou n jwenn yon akò global pou n rezoud kriz la, Gon pwoblèm. Wi gen yon pwoblèm. Paske opozisyon, yon gwoup moun nan lopozisyon yo trè zalèz. Pouvwa yo trè zalèz. Donk yo antann yo nan pwen sa a. Kreye de pwoblèm. Montre yo toujou nan lopozisyon. Epi anba gen de bagay kap regle Si pa gen yon bagay konsa vre kap regle anba anba Poukisa ni pouvwa ni opozisyon nou pa chèche yon tèren dantant Poun di ann fini avèk kriz la Se ayisyen nou ye Nou tout se kreyòl nou ye Nou pa gen etranje nan mitan nou Nou pale menm lang Men kisa ki anpeche n chita nou ini nou Poun jwenn yon solisyon avèk kriz la Pou definitivman Pou n wè si n ka repati avèk peyi a. Peyi a l pa kapab. Nou jwenn anpil moun k ap rele nou menm onivo pati politik Viv Ayiti, k ap di nou men sa y ap andire, moun yo pa ka viv e yo santi gen yon gwoup moun ki alèz. E se pou rezon sa a. O nivo Viv Ayiti n kontinye ap kleyone pou ke genyen yon antant nasyonal, pou ke genyen yon gwo chita pale ki fèt avèk tout sektè, se pa moun politik sèlman, nou pale de tout sektè anndan peyi a, pou definitivman nou jwenn yon tèren dantant nou di. Tranzisyon sa n ap pale a, men ki jan n ap etabli tranzisyon an e men sou konbyen tan, e echeyans yo pou n di ofiramezi chak sa nou gen pou n fè, men ki lè n ap fè l. Paske si se pa sa, mwen m ba n garanti, yon bon jou maten, pèp la l ap pran lari, li p ap konn ni moun ki nan pouvwa, li p ap konn ni moun ki nan lopozisyon, li p ap konnen moun ki nan sosyete sivil, li p ap konn biznisman. pèp la ap atake tout moun pase li prèske rive yon kote li pa ka sipòte ankò. Donk, pou n fini, Viv Ayiti remande avèk tout sektè yo, tout fòs viv anndan peyi a, an n mete tèt nou ansanm pou n wè kòman n ka fè pou n jwenn yon solisyon pou n rezoud kriz ki genyen jounen jodi a anndan peyi a. Antouka, mèsi la fanmi! Kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou w nou di